Manno pase mesaj sa a Leogane tande, m gon m gen 2 moun pòtoprens ki rele m la, mesye yo anvi sove, 400 mawozo anvi sove, yo kontakte yon moun pou batiman, swa yo desann anba Leogane oubyen y al Lagonav. Yo toujou di w lawouze ta ye banda a tout tan solèy poko leve, ebyen nan moman an la ta sanble sou zòn kwadèboukè solèy kòmanse leve, paske daprè tout enfòmasyon ki vin jwenn nou la ta vle fè kwè ke lanmò san jou ak tout alye li yo vle sove kite kwadèboukè paske kwadèboukè tounen yon boul dife pou boule tout gang 400 mawozo yo daprè enfòmasyon yo vle fè kwè ke lanmò san jou vle sove kite kwadèboukè poul antre sou zòn leogane ebyen nan moman ke map pale a la anpil manchèt gentan ap file anpil manchèt gentan prepare pou resevwa gang 400 mawozo yo ki ta vle sove kite kwadèboukè paske kwadèboukè tounen yon boul dife nan men yo paske ti Magalie li menm li sèmante li pap kite kwadèboukè tout tan li pa soti ansanm avèk tèt lanmò san jou. Chèf gang ti makak li menm antre kòl nan aktyalite a kote ke li arive brile yon ansyen senatè ak tout machin li ki te akonpanye ansanm avèk chofè li ebyen 2 moun sa yo brile kangannen anndan yon machin ofisyèl nòmalman sa wap gade a la sa se plak ofisyèl machin nan ebyen tou 2 moun sa yo brile kangannen anndan machin nan kote ke yo tal sote bab pou bab ansanm avèk gang sa yo ki te gen pil zam fann fwa nan men yo kote ke yo tap tire pasi pala ebyen yo pat bay chans ak senatè a poul te soti avèk tout chofè li ebyen yo brile yo anndan machin nan. tou vivan. Mezanmi se wè poun ta wè bagay sa, senatè a avèk machin nan brile fè san madam di mesye se zo yo ki rete anndan machin nan mezanmi bagay la dwòl bagay la grav. Ou menm ki ta renmen wè video sa pa bliye nou pap ka metel nan video ki nap poste sou YouTube men ou kapab klike nan deskripsyon video sa wap jwenn yon lyen kap voye direkteman sou gwoup telegram nou an kap kapab baw aksè pou kapab wè tout video ke nou paka poste sou youtube jan de video bandi kap mouri foto bandi kap mouri nou paka afiche yo nan video sou youtube ou kapab klike nan lyen ki nan deskripsyon video sa pou kapab al antre nan group lan wap gen aksè pou wè tout foto bandi kap tonbe nan moman an nòmalman. Chèf gang kòlèg li menm pa tap pa mouri madam zi mesye chèf gang kòlèg te gen gwo pwojektè li mennen an dèyèl nou pral fè w tande nou pral fè w viv. Gwo konplo chèf gang Kòlèg t ap mare pou cha Ti Magali a. Chèf gang Kòlèg t ap prepare kote ke pou l te fè tout moun, tout polisye ki nan cha sa a fè labouyi madam e mesye, ebyen malchans pou Kòlèg e bon chans pou cha Ti Magali a ak tout polisye ki ladann yo arive etenn souf chèf gang Kòlèg, kidonk fò nou di sa, ansyen chèf gang Kòlèg paske li pa la ankò. Sa w ap gade la sa se materyèl yo te itilize pou kraze Kay kolèg sa wap gade la se foto kote ke yap kraze kay chèf gang kolèg mezanmi gwo operasyon bwavo bwavo pou lapolis ann voye like ann voye bwavo pou lapolis poun ankouraje travay lapolis ap fè a. Nan moman la depi se bandi ou ye tèt ou paka frèt paske lapolis ap kwape bandi ap kraze zo bandi tout kote nan tout rakwen nan peyi dayiti epi nou wè izo li menm ap fè chèlè ap mande match ansanm avèk ti magali m ta renmen pou ta kòmante pou di antre izo ak lanmò sanjou kiyès ou ta renmen pou cha ti magali a pran tèt li avan kòlèg li menm ki tap bay gwo presyon ki tap bay gwo chalè deja fè vrèl pou peyi san chapo rete la nou pral fè w viv gwo konplo kòlèg li menm li tap mare poul fini ansanm avèk cha ti magali a rete la nou pral fè w viv tout detay. E bonjou bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan video nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. M te goumen a Magalie. Magalie ou pran m. Nap pran w kanmenm. Kòm moun yo ap di e cha jòn nan k Magalie, cha jòn nan pa Magalie. Cha jòn nan se pou cha jòn nan li menm yo te mèt te ba nou 10. Aba ka peye ap. Cha nwa li menm mwen poze w nap pran w nap pran w wè tete di nap pran w epa manti nap pran w nap pran w cheri nap pran w e lè nou pran w tout nèg ladan w ap fè sòs e sa chèf de la polis la pa bezwen nou wi non ou pap jwenn kò yo non lè yo te bay lajan ou pa bay la ou pap jwenn kò yo ou pap jwenn cha ameriken pou vin dèyè l. Mesye m pap ba nou manti M pa di nou pa kraze, m pa di nou pa boule moun. Men ke tonnè kraze m mesye, mwen kòlèg ki di nou sa. Le jou nou antre lan zòn mwen, nou menm kraze yon kay, m ap fout nou plis ke 100 mò. Mwen lè lamò di l ap fout nou mò, l pa fout nou mò. M ap fout nou plis ke 100 mò. E chak jou Bondye rete m ap fout nou mò. Jiskou jiskase kay, kay sa yo m fin rekonstri yo pou moun yo. An nou fout, nou fout la lan peyi a la pou n sèvi e pwoteje, n ap antre lan zòn, kraze kay, boule moun, ban moun bal, sa inosan gen ansanm avè nou. E bandi n ap chache, chache bandi. E bandi nap chache? Chache bandi? Lè w kraze kay Lala, e sa pou fè w jwenn bandi an? Sa ka rive moun zòn nan gen dwa pè zòn nan, li fout kite zòn nan, langyèt manman moun zòn nan li kite zòn nan, sa m fè pou sa? Zam mwen lan men m, li gen bèl melodi, lè l sonnen li gen bèl melodi, ki te mele bouda m. Hein? Kite mele boudam ou fè moun zòn nan kite zòn nan ou fè moun zòn nan pè zòn nan PD PD simen bal nan yon katye popilè twouble lapè pou piblik poutèt kisa yap chache bandi e konsa operasyon fèt nou pa gade nou gèlè nou pa konn gade jounal peyi blan kòman bagay la sa ka rive se vre jan gang nan vin ye konnya. Li vin twòp, bagay yo vin twòp. Men pa gen peyi o mond non ki pa gen gang mesye. Pa gen peyi o mond ki pa gen gang. Tout peyi gen gang, men li pa menm jan avèk Ayiti. Men nou e nou menm ki fè li pi mal Ayiti. Paske imajine w, m ap diri, si yon nèg ap dirije yon zòn, ou antre lan zòn nan ou kraze, ou tiye moun, ou boule moun, san ke w pa pran, e pa nèg a zam ou fè sa. E inosan w fè sa. Sa w vle di la? E di w di nèg a kou w fin fè sa sòti nan ou di nèg a sòti nan lari a fout ou doulè ey touye moun boule moun wi e sa w di se yon sèl bagay m ap di nou pèp mwen an nou pa anfas moun nou anfas lajan sèlman nèg 400 mawozo sa ka rive gen yon moun ki fè yon dezòd Nou chwazi met antèn sou li pou nou gen kontwòl si sa yo di a si se vre paske nou pa bay reyaji menm jan avèk bèt seren sa yo paske bèt seren sa yo depi yo di yon moun bandi yo kouri tire moun nan san ke moun nan pa menm bandi vre nou menm si yo di nou entèl se bandi nap mennen envestikasyon sou anvan pou nou wè si se bandi vre. Si w se bandi, si w pa alye nou vre. Nou pa bandi n t kouri al pran w nou bat ou, ou bay zam ou an, yo di w se bandi, ou se alye tenten, non nou pa fè l konsa. Ay bagay imoral. Ou lapolis, yo di w entèl fè tèl bagay, ou pa fè ni de ni twa, ou pral mennen ankèt pou wè si manzè se, si misye se tèl bagay vrèman vre. Paske. Sa ka rive moun nan se zanmi w, pandansetan w polisye l se zanmi w. Moun nan wè ke moun sa ap pede bal pwoblèm bò lakay li, li pa wè ki jan pou li touye l, li di w ke misye se bandi, oubyen li di w ke misye se, misye se gang. La, li fin di w sa w pa fè ni de ni twa w met ankèt sou misye, pou wè si sa yo, yo repwoche misye a si se sa vre. Epi w annik pandan l fezan li fin di w sa w annik ale ou kou ou touye nèg la. Ou fè l met antèn sou li w annik ale ou kou ou touye nèg la. Aye travay lapolis ye. A pa travay la polis, a travay gang. Nap fè peyi a gang. Nou fèl gang. Pa maske figi pèp la pou nou di kya sa se gang, sa se la polis. Nou deja konnen menm lè nou se nou gen inifòm sou nou, pi fò nan nou se gang. E map retounen sou li pase an palan de komisè Roger avèk nèg idmo a. E mwen si la polis la tap fon travay e nèg idmo a ta sipoze mete. Ae misye menm lèske se menm lòske se gang mwen ye, Sa pou nèg la ou sipoze ba li l. Si la polis, si chèf de la polis sa ta fon travay e li, e nèg inmo a l ta sipoze met komisè. Roger menm lè m tande w m konnen w pa al tande sa m di a la Roger. Pi gwa ou fè touye nèg a pi devan non. Ay m konnen e konsa nou ye nan la polis sa. E li l ta sipoze met. Paske e li k ap fon travay. Gen de travay misye ta vle fè ou pa, ou enpeche l fè l Roger. M konn tout bagay. Chèf lapolis la pa ka di m li pa konn tout bagay. Ou gen dwa ou gen dwa ap travay pou chèf lapolis la tou, menm jan w ale avèk nèg chen yo. E sepandan, si lapolis la t ap fè yon travay serye, li t ta sipoze e misye t ta sipoze komisè. Misye ta sipoze sou tè tou. E ou pa ta sipoze nan kwadèboukè a menm. Paske, yon sèl bagay nèg Idmo a fè ke m pa tèlman renmen. Loske yo vin di w misye se tèl bagay fò mennen envestikasyon anvan pou wè si sa yo di w la yo repwoche misye a si l se sa vre. Se pa anita lou touye l. Se sèl sa m pa tèlman fin renmen. Men aprè sa, kenbe la frè m, pridan ou va fon bon travay. Menm loske ou touye lan nèg mwen, menm lèske e pa nèg pa m ou touye, men depi w touye. Yon grenn nèg lan 400 mawozo e mont ou ye. Konnya la Pou ou la mò chèf baz wi konnya nap vin di rente chèf baz la kòm yonyon ale nap wè si nou pap kraze baz 400 mawozo e pa konnen yonyon te deyò a te konn rache ki te konn touye se li te konn fè e defè ebyen vin kraze nou vin kraze tann dat nou di nap vin kraze nou poko janm vini machin nou pran pàn gaz oubyen nou gen pwoblèm oubyen nou gen moun mouri. Vin kraze. Kòm e kòm nou di se yon yon te konn achte bal e yon te konn achte zam. Ou pa konnen yon te lan lari a te konn al achte yo. Yon nèg la te anndan prizon pou li te konn al achte zam avèk bal. E de kaka pou tande lè w peye menm. Medya peyi sa yo m pa ka konprann yo menm. Bon, w ap gade Nou t ap goumen a Vitelòm. Sepandan, nou pa t jwenn yon grenn lapolis ki te vini, ki te fè menm yon grenn bal. Nou pa t jwenn yon grenn inite ki te vini pou te fè menm yon grenn bal. Sepandan ke, nou annik al met nèg chen mechan yo deyò, nou gentan jwenn konbyen blende, Konbyen bako polis ki pou bezwen mete nou deyò? Ki bò lwa mèt mete nou deyò sa? Nou menm nou janm rantre sou yon sòl pou moun mete nou deyò? E nou k met moun deyò sou sòl wi. Bon tonnè ke tonnè kraze m si nou pat gen blende lan men nou e a e anndan akademi nou ta pral fè baz la. Yo fout met tout nèg polis anndan akademi deyò nou fout fè baz anndan akademi. Kòm nou gen blende lan men nou nap pouse bounda nou. Nou sèvi e pwoteje, pa mache nan blende, nou pa pral nan gè avèk lòt peyi. E pa Sendomeng nou, e pa Sendomeng n ap goumen non, a baz 400 mawozo n ap goumen. Met zago nou atè, ou byen vin sou pikòp menm jan nou mache sou pikòp la, met zago nou atè e byen mache sou pikòp menm jan nou mache sou pikòp la. Pou nou fè kout bal ansanm avèk bandi parèy nou? Nou pa pral goumen sendomeng sa pou nou fè blende a? Ebyen ou wè wòl masisi nap regle la wòl masisi wòl bouzen anpi lè ou tande nèg blende yo resi fon yon kou yo touye yon sòlda pou wè lè kaka yo met pye yo atè yo met pye yo atè yap veye a wo yap veye anba yo tou pè imedyat yon chachè dlo pete yap kouri rantre nan cha yon chachè dlo pete yap yo paka deplase cha Yo pa ka bay cha menm 15 mèt de distans tèlman yo pè lè yo met pye yo atè. Ase fò yo ret bò cha la. Se pa cha sa nou ta fè. Ki sa nou ta fè se pa cha. Nou ta pral mande la, nou ta rele bandi. Nou di, e ou konnen nou gen pou nou fè tèl bagay la, ou byen nou gen pou nou pase la. Eske nou ka pase silvouplè? Ou byen eske nou ka kanpe nan Nan wo pwen sa pou nou fè pòs silvouplè. E sa nou tap fè? E sa nou tap fè? Bon san cha nou paka fè anyen. San cha nou paka fè way. Hein Konnya la nou telman nou telman fè peyi a vin tounen peyi gang Nou pa fè ni 2 ni 3, nou pran nou fè alye avèk de seri de gang pou nou ka goumen avèk gang. Eske sa vle di nan peyi nòmal m poko janm wè lapolis fè alye a gang non. Avantaj ki gen 400 mawozo pa janm bezwen alye lapolis. Janm bezwen alye lapolis. Si l te bezwen alye lapolis li tap alye Roger. Ou wè esap fè Roger al alye chen an. Esap fè Roger al alye chen an. Si Roger pa ta lye chen an, jounen jodi a, lè nou t ap goumen a vi Telòm, li te bay nou konbyen, lè nou t ap goumen a vi Telòm, yon grenn bal pa t pete ale vo yon chachè dlo lapolis pa t pete. Kounye a la nou menm rantre nan zòn chen an, wè, nou anvayi zòn chen an, sa vle di, e la chèf de lapolis sa, chèf de lapolis sa lan pas pouki tou wi, chèf de lapolis sa. M te konnen ke se a sèl nèg Babekyou avèk Ti Jinyò avèk Iska avèk Mikanò te ye. Epa w te a nèg Chen yo tou? Paske sa k fè m di w sa, pèmèt mwen di w sa, paske nou t ap goumen a Vitelòm w al voye yon grenn ranfò, pete yon grenn bal nan mitan nou. Pandansetan n ap goumen avèk Chen an, ou bay Woje lòd pou Woje ka voye plizyè blende vin pote Chen an sekou. W ap gade 2 blende y ap goumen, 2 blende, epa 2 blende y ap goumen non, 2 blende parèt nan disèt la. Gen yon blende ki gèlè pat konn nèg chen yo, pandan nèg chen yo ap rantre sou moto pou yo vin nan dèyè nou. Lòt blende t konn nèg chen yo pa fè way. Lòt blende pat konn nèg chen yo, li kòmanse tire sou nèg chen yo. Lòt blende a pale lan sal konn pale a, li di pa tire sa ye nèg chen yo. Sa ye 1. Dezyèmman, menm lè w tande tout nèg yo lan lapolis la, gen medya kap di yo tout se menm, manti, gen t bon. Nèg mwen kap fon travay kwadèboukè a la l pa lòt non ke nèg tete te di a wi e kòman misye rele ankò patnè idmo a wi idmo oubyen simo a e misye mwen kap fon travay kwadèboukè la wi aprè sa gwo je pap fon anyen non Bon gen de seri de travay misye ta fè Roger bloke l, li enpeche l fè l. Pase misye pa konn pas pou ki, misye pa gen pas pou ki, misye pa konn afè nèg chen, li pa konn afè nèg 400 mawozo. Depi l wa zam, ou depi l wa zam ou se nèg kap twoube lapè piblik, li fout bal nan mounda w. Nèg sa mwen kap fon travay, e nèg sa yo te sipoze met komisè. Epa yon nèg tankou Roger ki gen alye avèk chyen an, pandansetan li gen alye l pou l goumen avèk lòt bandi, li gen alye l ki pou fè lajan pou li. A Roger, ou bliye ke konbyen machin ou te pran pou nèg chyen yo? Aprè inèd tan la, ou libere tout, ou voye tout ale? Si m manti, gen lapolis k ap tande vwa sa la. Ou pap ka demanti m paske li menm se komisè l ye. Nou gen dwa fin demanti m. Nou gen dwa di wi, nou bay verite a. Nou gen dwa fin bay verite a la. Aprè de jou l voye fizye nou paske se komisè l ye. Nou pap ka fè l. Men si l pat konsa, nou tap, menm nou menm nou tap di wi sa, tout sa m di yo la e pa manti. Se verite. E sa m ap di yo la nou pa ka di yo se manti. Tout sa m ap di yo la e verite. Imajine w, w ap gade, Iska gen yon kamyon kòmilfo nan men l. Ti Jinyò gen yon kamyon kòmilfo nan men l. Mikanò gen yon kamyon kòmilfo nan men l. Babekyou menm gen de kamyon kòmilfo nan men l. Fè senk kamyon kòmilfo ki ka koute konbyen milya de dola vèt. Ou pa janm wè yo voye yon grenn lapolis al wè si ya rekipere trele kòm il fo sa yo t lan men nèg sa yo. Mph la pou nou di n nap fè peyi, si nap fè peyi vre, si nou antre lan yon zòn nou pa dwe Bat inosan ni touye inosan e nèg a zam nap chache bat pou nou jwenn nèg a zam nan bat pou nou jwenn nèg a zam nan se nèg a zam nap chache bat pou nou jwenn nèg a zam nan imajine wap gade bò lakay mwen pa gen polis ki rete chaje polisye t ret bò lakay mwen e pi wo bò lakay mwen tou chaje polisye t rete M pral di deske nap fè abi lan peyi a, nap pede tiye bandi, touye inosan, m pral fè menm jan avè nou? M pa imoral menm jan avè nou mesye. Manman m te voye m lekòl, sa ka rive m kenbe zam paske sitiyasyon peyi m lan rann ke m kenbe zam. Imajine w ap gade yon ti patnè kap travay yon kote, yon kote la, la lan Santo 17, misye ap travay, m pa bezyen di kote lap travay la, pou direktè a di misye, ann fè masisi, Pou l ka retire l nan ti djòb pa l ye a pou l mete l pi wo grade. Kès ke sa vle di? La on nèg konsa ou pwopoze l on bagay konsa, pandansetan paran l depanse pil milyon pou li, pou l fini lekòl. Se vre pa gen bon inivèsite nan peyi a, san lajan, san marenn parenn, pou te ka itil tèt ou demen si Dye ve. Konnya jounen jodia pou e sa nèg la pwopoze w pandan w nan yon travay, w ap travay sou fòs ou ak kouraj ou e sa nèg la pwopoze w. Lè l fin pwopoze w sa, si w se pa yon nèg ki gen may ou pa gen tèt, ou p ap fè lòt bagay non. W ap chache yon baz ou antre, w al fè lajan yon lòt jan. Se konsa peyi a ye. W al fè lajan yon lòt jan. Imajine w, tout nèg non nèg sa yo m site la ki gen kamyon nan men yo, lè chèf de lapolis la pa konnen? Li pa konnen? Pandansetan, si se te nan 400 mawozo te genyen l, ou t ap wè l deja vire tounen fò l voye yon 2 blende al kraze kay moun yo lan zòn nan, fè dezòd, fè desede bagay. Konnya la, pou lamò chèf baz li, konnya n ap vin di reyante chèf baz la kòm Yonyon ale, n ap wè si nou ap kraze baz 400 mawozo. E pa konnen e Yonyon ki te deyò a, ki te konn rache, ki te konn touye, se li ki te konn fè e defè. Enben vin kraze nou. Vin kraze? Tann dat nou di nap vin kraze nou poko janm vini. Machin nou pran pàn gaz oubyen nou gen pwoblèm oubyen nou gen moun mouri? Vin kraze? Kòm e kòm nou di se Yonyon te konn achte bal e Yonyon te konn achte zam. Ou pa konnen Yonyon te lan lari a t konn al achte yo. Bon nèg la te anndan prizon pou li te konn al achte zam avèk bal. E de kaka pou tande lè ou peye menm. Medya peyi sa yo m paka konprann yo menm. Bon wap gade Nou t ap goumen a Vitelòm. Sepandan, nou pa t jwenn yon grenn lapolis ki te vini, ki te fè menm yon grenn bal. Nou pa t jwenn yon grenn inite ki te vini pou te fè menm yon grenn bal. Sepandan ke, nou annik al met nèg chen mechan yo deyò, nou gentan jwenn konbyen blende, Konbyen bako polis ki pou bezwen mete nou deyò? Ki bò lwa men mete nou deyò sa? Nou menm nou janm rantre sou yon sòl pou yon moun mete nou deyò? El nou k met moun deyò sou sòl wi. Bon tonnè ke tonnè kraze m si nou pat gen blende lan men nou e a e anndan akademi nou tap al fè baz la. Tap fout met tout nèg polis anndan akademi deyò nou fout fè baz anndan akademi. Kòm nou gen blende lan men nou nap pouse bounda nou. Nou sèvi e pwoteje, pa mache nan blende, nou pa pral nan gè avèk lòt peyi. E pa Sendomeng nou, e pa Sendomeng n ap goumen non, a baz 400 mawozo n ap goumen. Met zago nou atè, ou byen vin sou pikòp menm jan nou mache sou pikòp la, met zago nou atè e byen mache sou pikòp menm jan nou mache sou pikòp la. Pou nou fè kout bal ansanm avèk bandi parèy nou? Nou pa pral goumen sendomeng sa pou nou fè blende a? Ebyen woy wòl masisi nap regle la wòl masisi wòl bouzen anpi lè w tande nèg blende yo resi fon yon kou yo touye yon sòlda pou wè lè kaka yo met pye yo atè Yo met pye yo atè, y ap veye anwo, y ap veye anba, yo tou pè. Imedyatman, yon cha chèt dlo pete. Y ap kouri rantre nan cha. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiskalafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa a pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!